Beni swa Letènèl mon roche. Egzèse men mwen o konba. Mèt gwa sa la batay. An nou di syèl pou nanm mwen. Syèl pou nanm mwen. O non de Jezi. O non de Jezi. M ta renmen w di zanmi bò kote w la sa randevou pa nou an e randevou syèl li ye. A m ta renmen w redi l sa ankò, randevou pa nou an, sa n genyen an, sa n ap tann nan, ki sa l ye? Yes! Randevou syèl! Gade lòt moun ki bò kote w la, w te sou bò dwat, mete bò goch, ou te sou bò goch, al bò dwat. Se syèl nou n ap chere, nenpòt jan sa ye, nenpòt fason an, syèl pou nanm nou! Maestro Kady, Maestro Jenel, Maestro Ricardo, tout lòt. Marie Luce Bondye beni w ouvè kè w kite le mond byen lwen vini vini avèk nou nap fè yon nouvo pa chak jou pou Sion patri nou 90 an kreyòl du recueil des chants d'espérance amis des ondes amis auditeurs amis internautes Zanmi YouTube, Facebook ou fè kèw kote w ye a se gras sa kap rive jwenn ou se gras sa kap ranmase w kite Bondye beni w amen.